Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou kontan avèw sou chanèl la Men jis avan nou kòmanse paske nou konnen salitasyon yo ap vini o kont gout n ap salye Renòl zanmi nou ki leve menm kote avèk nou depi lè nou te tou piti ansanm nan yon zòn ki rele Jakomen men prèske anfas Site Solèy ebyen Renòl ki li menm ap koute nou depi la Repiblik Dominikèn bigòp a Renòl epi tout baz la k ap tande paske gen anviwon 13 ayisyen ki yo menm nan espas sila ebyen bigòp. Mwen kontan le fèt ke nou menm nou apresye travay la. Ebyen nou pral pale nan emisyon sila a konsènan Site Solèy. Gen lontan nou pa genyen enfòmasyon konsènan sa k ap pase o nivo de Site Solèy. Ekoute byen, o nivo de pli gran bidonvil di peyi, je pe dir, e menm de la kapital, ebyen genyen yon gè ki ap prepare. Eske. Se le retour à la situation difficile pour les gens qui y habitent? Eh bien on va voir ensemble! Gabriel G. Pep toujou kontinye ap batay ansanm avèk mesye G9 yo. Menm si se yon batay stratejik men ekoute batay la kontinye. Fò n di ke nan dat 16 octobre 2021 gen yon enfòmasyon ki ap sikile. Enfòmasyon ki fè kwè. Eh bien, le lendemain, ce sera la bataille. Mais écoutez bien, demain, ce sera 17 octobre. Ce sera peut-être le jour consacré à la bataille contre Ariel Henry. Yon manyè pou kapab anpeche l vin depoze yon jèm flè, ebyen nan pon wouj. Ebyen fò m di nou byen ke enfòmasyon ki serkile li konsène Gabriel epi mesye Boston yo, e anplis Isca. Ebyen enfòmasyon fè kwè ke lagè li pral reprann kòm oparavan, men se yn gè ki tu, yn gè ki detwi la popilasyon. Ya lè de kan ki safich, de kan yo vle antre nan batay, men on sè byen ke se on batay pou kapab reprann tèritwa. Ok! E tou de kan yo genyen yon objektif tout afè patikilye. Kèl son lè objektif? Ebyen, pou katye Boston, katye Boston vle avan Desanbr pou kapab repran zòn kay Kim nan kote nèg Gabriel yo poste, donk an apèl sa var, nan langaj banditis lan nan peyi Dayiti, se la nèg yo fè baz yo, y ap kale kò yo. E sòlda Boston ki te al jwenn Gabriel yo menm, yo mande Gabo pou kapab batay yon batay ki ta dwe fèt jiska la dènyè gout de san e nan pèspektiv pou kapab retounen lakay yo nan zòn Dezyèm Sit. Sa se enfòmasyon ki ap sikile. Kisa ki pral pase? Ebyen fò n di ke se le 19 pral gen yon bon batay kote ke anpil kout bal chante. nan Site Solèy antre 2 gwoup rival yo. Nan kad batay sa fòk nou di ke gen yon sòlda ki tonbe nan kan Gabriel la. Sòlda sa li menm li te nan va kay Kim nan. Se yon sòlda ki pran plezi pou kapab tounen an derizyon mesye Boston yo. Men koute! Dans la partie adverse, ta sanse genyen yon nèg ki byen vize e petèt yon sniper par chance. Ebyen, misye pran anpil bal nan lestomak li paske li t ap kale kò l anlè a nan var la. Donk, sòlda sa li menm, li tonbe. Fòk nou di ke genyen dè blese tou onivo de batay sila. e menm nan baz Gabriel la tou. Men fòm di ke nan moman nap pale la nèg yo ap file zam yo paske kout zam pral marye nan pa twò lontan o nivo de site solèy. Alò gen Pètòm ki li menm yon moun ki ap envesti nan sosyal o nivo de site solèy. li genyen gwo lekòl, li genyen anpil estrikti anba a, ebyen Pè Tonm kòmanse dekouraje. Li di nèg yo, mesye, si nou retounen nan batay ankò, ebyen, m ap ranmase batanklan m pou m kraze yon kite sa. N ap sinyale ke Pè Tonm nan li alorijin de plizyè seselfe ki sinye antre lè de gwoup zame, sètadi G-Pèp e G-9 o nivo di pli gran bidonvil de la kapital. Ebyen fòm di ke moun sa yo kap viv o nivo di pli gran bidonvil de la kapital yo sou tansyon paske sa kapab rive yon bon maten ebyen batay la deklannche o nivo de site solèy se sa pou konprann epi bon nou konnen mwen m toujou gen ti konsèy pou m pote lagè sa pap itil anyen sa pap itil anyen men gen yon lòt enfòmasyon la wi genyen moun ki nan blòk 1 ki ap viv avèk anpil enkyetid paske ben y a kelken ki a ete ekwoue. e ki ta sanse jwenn liberasyon li e son retou ebyen m ta kapab li li konstitye kòm yon chòk pou anpil moun k ap viv nan zòn nan paske genyen nouvèl ki vin jwenn moun sa yo ki di ekoute ebyen mèt zòn nan ap tounen nan zòn nan an maksimòm de prekosyon donk. Pou kwen de la moun yo ap domi yon je ouvè yon je fèmen. Men ekoute byen, Site Solèy se yon kote ki gen anpil bandi, men se youn nan kote ki gen anpil moun ki pòv tou. Moun yo pa ka kite anba a paske yo pa gen yon lòt espas pou y al rete. Moun ou wè ki sòti yo se paske yo gen mwayen. Men si moun nan pa gen mwayen, bon franchman, li pa kapab sòti. Mesaj sa se pou nou mesye. Mwen m panse ke tou sa ka fè m plezi paske pa bliye m toujou revandike souch mwen, mwen se moun Site Solèy, mwen leve Site Solèy. Mwen swete ke mesye nou mete tèt nou ansanm, nou batay pito pou popilasyon an, pou moun sa yo ki pi mal, pou moun sa yo ki kreve nan mizè. Anpil pwojè fèt wi sou non Site Solèy men ekoute, èske se moun Site Solèy ki benefisye? M sonje te gon epòk ke yo te debloke yon 20 milyon dola wi pou Site Solèy. Men prèske pa t gen anyen ki te fèt. Sa vle di ke èske moun Site Solèy yo menm yo kondane pou kapab viv dan la kras e menm dan la mèrd, ekskize mwa lèkspresyon. Donk jounen jodi a la a, a chak fwa mwen m tande gon batay o nivo de Site Solèy mesye, mwen mande nou de preferans pou nou kapab mete tèt nou ansanm davantaj. Nou pa antre nan lojik je nèf je pèp. Se wè! Enterè moun yo dabò, moun ki pi pre nou yo, paske lè n ap batay konsa, se moun k ap tonbe, se moun k ap viktim. Brèf, bon, se te ti koze sa n te gen pou n pale de Site Solèy. Si sitiyasyon an li menm li evolye, n ap vini nan yon pwochèn emisyon pou n kapab pote plis detay pou ou. Men ekoute, le fair play, le cessez le feu, se sa ki enpòtan pou tout moun k ap viv onivo de Site Solèy, pou kouwal ye la. Nou pral kite w avèk kèlke zimaj e kèlke deklarasyon. Anpil pwòch de Jovenel Moïse ki yo menm te pran lari an jounen jodi a ki kontinye ap mande jistis pou ansyen prezidan Jovenel Moïse lachman asasine le 7 jiyè 2021. Nou mande, nou mande, arete Ariel Nou mande, nou mande, arete Ariel Nou mande, nou mande, arete Ariel. Nou pase pou n jwenn jistis pou Jovenel Moïse. E nou di, nou menm antanke pèp ayisyen nou pap kite lari a tou otan nou pa jwenn jistis pou prezidan nou e nou pa jwenn jistis pou pèp ayisyen. E nou fèt kare, kòm se lagè nou yo mande nou, nou pa gen pwoblèm ansanm avè nou, nou pral rantre nan baz pou n konn ki strateji nou pral fè pou n pote pou n al kontrekare yo. Jistis sa nap mande a kelkeswa lè ou la fason an fò nou jwenn jistis pou prezidan Jovenel Moïse fò nou jwenn jistis pou pèp ayisyen nasyon sa paske prezidan Jovenel Moïse se pou sak pi ba yo tankoum yo e pou li tap goumen. Jodi a nou tout konstate la près konstate Ariel Henry voye Badio Joseph akonpanye de gang vilaj de Dye. Yon machin lapolis vin tire sou nou. Premye bagay aksyon nèg yo fè, yo vin nou bay ba nou presyon, yo mande nou èske nou gen papye. Nou di wi, nou gen yon lèt nou te ekri ak lapolis, yo nou bay lèt la. Malgre nou bay lèt la, gang ki anndan machin lapolis lan, y ap ensilte nou. Nou cool, nou pa di anyen. Nap plonje pou nou al fè revandikasyon nou pase. Badio sou lòd sou lòd Ariel Henry vin tire sou nou, voye gaz sou nou, nou wè militan tonbe atè a la, vit machin moun kraze, moun ap kouri, moun blese, jodi a tout sa k pase la li sou kont Ariel Henry, nou menm nou deklare la pèmanans, sèmèt depin la peyi a blòk. Peyi ap lòk! Peyi ap lòk! Ariel Henry nou pa rekonèt li nan peyi a! Ariel Henry voye bandi vin tire sou nou! Peyi ap lòk! Nou di manman pitit, kenbe pitit ou yo lakay yo! Ti machann rete lakay nou! Biznis pa ouvè! Lari ap lòk! Lap moute Ariel Henry, li pa anyen! Kè son vanipye, son chyen. Petyonvil pral bloke. Dorenavan nou pral fè de strateji la pou moun bloke Petyonvil. Paske bagay la pa ka ret konsa. Kidnaping, ensekirite, lavi chè, tout bagay ap monte tèt nèg. E nou konnen sa nou bezwen plis lan se jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Nou vin mande jistis. Badjo la akonpanye nan yon zo reken blan. Nèg yo gen otorizasyon nan men yo. Egal Nou akonpanye nou an yon pakèt jenn fanm, jenn gason k ap akonpanye nou nan manifestasyon an, plis nou menm se dè eli loko ki akonpanye moun yo nou wè ki sa fèt. N ap mande kominote entènasyonal la, n ap mande Larisi, n ap mande Larisi si ameriken pa ka pran chaj li an men, dorenavan nou gen pou n fè yon sitin devan anbasad Larisi pou n mande Larisi. pou vin pote nou konkou, pou vin pote nou sekou, paske nou menm nou pa konn sa pou nou fè ankò. Nou about, nou rete nan, nou pa konn kisa pou nou fè. Tout kote nou bare, nou pa ka vakye a okipasyon nou. De moun y ap kidnape tout moun, y ap kidnape moun ki marye, y ap tiye tout moun. Mezanmi, bagay la twò di. Laprès, bagay la twò di. Nou menm n ap oblije nan komin Petyonvil, nou pral chita ansanm la. Depi 95 rive Petyon-Vil nou pral bloke Petyon-Vil dorenavan pou n kapab jwenn jistis pou prezidan e pou tout moun yo kidnape kont e pou ensekirite a. Mèsi. Jodi a n ap gade kote PM Ariel Henry ap komèt tout gaf nan peyi a. Li te di a mesye Foote Depi pèp la mande pou l retire kò l nan pouvwa, l ap retire kò l. Men, se pa sa nou wè l fè. Non l site plizyè fwa nan rapò dwazimen. Dwazimen site non l. Pale. Li pale plizyè fwa avèk Bèdfòd Klod. Rele l, yo di l pou yo tande l. Li pa vle pale. Li kache kò l, epi tou pèp la ap soufri. Poutèt sa, jodi a, nou lanse yon mach. Mach la kòmanse byen pwòp. PM Ariel Henry li voye Badio ak yon kip nèg vin ba nou gaz li kraze mach la. PM Ariel Henry byen konte mal kalkile. Lòt semèn pèp la ap avanse vin kote w pou l jwenn jistis nan men w. Paske si w pa vle deplase l ap vin pran jistis la nan men w jan w vle l la. Nou konstate trè byen N ap fè yon mach pasifik nou demare. Nou pa fè okenn vyolans, nou chwazi yon bò. E lapolis akonpaye nou pou l fè wout ba nou. Nou gade nou idantifye byen Badjo desann nan yon machin avèk yon plak Palè Nasyonal kote ke li di menm si li menm ki Badjo a se sou fyèl li pou n ta pase pou n al jistis pou Jovenel Moïse. Ariel Henry voye Badjo an pèsòn desann ou sa m di w epi ki abiye ki abiye yon pantalon kaka jako sou li epi ki gen jile pa bal li sou li, mayo nwa l sou li ki tire gaz sou nou. E li rale zam li di konsa si nou pa deplase la lap kenbe nou anba bal. E nou wè misye nou machin nan lap sionnen la lap vire. E nou detèmine. Nap goumen jou ak nwit poun jwenn jistis pou prezidan Jovenel Moïse. E nou pap pè. Ke nèg yo asasine nou tout e pou prezidan jwenn jistis. Nou mande aklè pou Ariel kite pouvwa a. Pou Ariel ba nou pouvwa, kite tèt leta a, se pou yon moun ki kredib, ki onèt, ki pa patisipe nan lanmò prezidan Jovenel Moïse, se li menm ki pou vini epi ki pou vin fè eleksyon pou ka gen yon prezidan ki eli, se sa ke nap mande. Jounen jodi a yon kriminèl, yon asasen konsa se pou l demisyone, se pou l demisyone nan tèt peyi a. Bon, mwen m se Jean Jacques César, m se kowòdonatè jeneral Model. Mezanmi fò n di sa, fò n di sa, Se nan nwit 6 pou louvri 7 jiyè 2021, mezanmi yon gwo poto gason tonbe paske lakay li, li tonbe. E nou wè aklè, nèg Azasyen pa sere, tout moun wè yo, e menm nèg kap dirije la, e lè mèt Berthelot Claude te ki Ladizisè, Ladizisè l konfime ke wi li te pale pandan, avan, pandan e aprè avèk Badio. Donk jodi a la nou panse, jodi a la nou menm popilasyon, nou menm, nou menm. Nou wè ke tout popilasyon ayisyèn nan leve nan 10 depatoman nan tout 10 depatoman an, ensi ke de la diaspora, yo leve kanpe pou ke yo mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Paske Prezidan Jovenel Moïse te mete bnd a pou yo, Prezidan Jovenel pou lè peyizan, Prezidan Jovenel Moïse tap fè wout nan tout 10 depatman yo pou yo, Prezidan Jovenel Moïse te mete baraj mayon pou yo, Prezidan Jovenel Moïse tap te kòmanse enplemante yon kouran yon pwojè sou kesyon kouran 24 sou 24 pou yo, e jodi a nou wè se nan blakawout nou ye, popilasyon ayisyèn nan ye, men jodi a nou mande. Jodi a, popilasyon ayisyèn nan te mobilize dan le depatman de Lwès, plis presizeman nan Dèlma 60 nan la, pou nou te tanmen yon mach. Mach la te kòmanse Dèlma 60 pou nou te rive devan rezidans Premye Minis lan pou nou te di Premye Minis lan, ou pa kredib paske la fam de Sezar dwe ete sou soupson. Ou pa kredib pou rete nan tèt peyi a, nan tèt primati la, ou pa kredib, bay talon ou. Paske ensekirite a twò wo, e gen tout fòm ensekirite nan peyi a, ensekirite a twò wo, ensekirite, pa gen anyen ki ka mache nan peyi a. Donk jodi a nou di ke le premye minis Ariel Henry li fò arive a misyon l, fò l bay talon l pou ke gen de moun ki onèt, ki klè, ki kredib anndan peyi a vin pou tèt peyi a pou ke jisteman yo mennen peyi a, non sèlman mennen popilasyon an vè lès eleksyon men tou pou yo reyòganize peyi a. Mèsi bokou. Kòm nou ka remake l, PM defakto a ki se Ariel Henry, nou ka remake se pa lafòs sèlman l ap dirije nan peyi a jodi a. Sa moutre tout bon, piske l se bon zanmi Badjo, li anpeche prezidan Jovenel jwenn jistis kote nèg sa yo t al asasine prezidan lakay li nan lannwit 7 jiyè a. Donk yo moutre tout bon, yo gen yon vrè pwoblèm avèk pèp ayisyen an. Si jodi a n ap revandike, n ap manifeste pou n mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse, ke kriminèl sa yo, san manman sa yo asasinen, jodi a pou wè l voye. yon bakòp vin la, ki vin tire sou nou, ki tire gaz sou nou, sa moutre l vle pèp la pase pa lafòs. Jan l vle l la, si se revolisyon an menm li vle fèt nan peyi a, revolisyon an, l ap fèt. E, Badjo desann vit machin li menm pou l moutre menm se li menm k ap kraze mouvman nou menm n ap fè jodi a pou n kapab mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Jodi a lanbi a kontinye kònen, lanbi a mobilize, lanbi a ap mande tout fòs viv nasyon an. pou yo pran lari a pou yo mande jistis pou Jovenel Moïse paske jistis pou Jovenel Moïse se jistis pou tout pèp ayisyen an donk nap mande jodi a san pèdi tan tout pèp ayisyen an remobilize nou ankò 7 novanm kap bay Jovenel Moïse 4 mwa depi l mouri lari sa a li sipoze okipe nan tout kò l tout kote nan peyi a li okipe parapò avèk tout bagay sa donk nou ka remake men nèg yo ap pase la ankò nou ka pran machin nan. Nèg sa yo se yo kap fè tout aktivite sa yo la, yo kont mouvman nap fè a pou nap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Dè lye pou l te vin wè nou menm militan, kijan nou te kanpe pou n te mande jistis prezidan Jovenel Moïse, kote jou ki te 6 pou rantre 7 jiyè 2021 an, yon gwoup mèsenè mete avèk fo politisyen te asasinen l anndan lakay li, kote ke yo mete dlo nan zye pèp ayisyen an. Jodi a m panse ke. Premye minis Ariel Henry, si gon travay serye ke w ap fè pou pèp ayisyen an, premye travay ou dwe fè, se ede pèp ayisyen an jwenn jistis prezidan Jovenel Moïse. M pa kwè ke si nou pran lari a pou n ap mande jistis prezidan Jovenel Moïse pou PM Ariel Henry mete yon gwoup asasen kriminèl tire kou bal kawotchou sou nou, ba nou bal cho, ba nou. Dlo grate ba nou gaz akrimojèn, jodi a nou di ankò nou menm nou pa asasen, nou pa vòlè, se jistis nap mande pou prezidan peyi nou, ke nèg yo rantre lakay yo asasine yon prezidan an fonksyon san mandal poko fini, jounen jodi a si nou menm pèp ayisyen an nou pran lari pou nap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse, m pa wè sa son bagay ki mal, m pa wè si nou mande jistis prezidan Jovenel Moïse militan nou dwe mouri, hein. Jounen jodi a menm jan yo tiye Jovenel Moïse, demen se mwen menm mwen pa alabri. Mwen ka kouche nan kabann lakay mwen, asasen antre anwo yo pran mwen asasinen m. Nou menm jodi a nou di, kraze mouvman pa vle di ke batay la fini. N ap fenk kare pou n mande jistis prezidan Jovenel Moïse. Pa gen entimidasyon, nou pa pè entimidasyon jouk kaske nou rive jwenn jistis prezidan Jovenel Moïse pase se yon prezidan an fonksyon ke l te ye. E menm si l ta yon ansyen prezidan, nou pa ta ka asepte yon gwoup asasen kriminèl antre pran l nan kabann li asasinen l. Jodi a nou di chak grenn moun, e pa sèl jistis Jovenel. Depi nou jwenn jistis Jovenel, n ap jwenn jistis papa nasyon ki se Jean Jacques Dessalines. Jounen jodi a moun ki mouri nan Matisan, moun ki mouri anndan geto yo, se la pou n te demoutroke Jovenel te inosan de tout sa k t ap pase, de robinèt san k t ap koule nan peyi a. Jovenel se yon inosan l te ye. Jodi a nou demoutre, Ariel Henry moutre nou ke se li menm ki asasen kriminèl, se li k te konplete, se li k konplote pou l te asasinen prezidan Jovenel Moïse. Jodi a nou di yon lòt bagay ankò. Asasine Jovenel Moïse, yo pap ka asasine rèv li. Asasine Prezidan Jovenel Moïse, yo pap ka asasine tout pèp Ayisyen an. Nou menm nou kanpe pou n di jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Jiskobou n ap batay pou n jwenn jistis Prezidan Jovenel Moïse. Jounen jodi a nou menm ki nan katye popilè yo, nou pa gen okenn sekirite. Jiskaprezan la a, Prezidan mouri galon gaz ap vann mil goud. Ou nan lari ou pa konn sa pou w fè. E jiska prezan lekòl ouvè la, 90 pousan paran poko ka mèt pitit yo antre lekòl. Jounen jodi a nou menm nou pran lari a, n ap mande jistis e n ap mande depa Ariel Henry ki p ap regle anyen k serye nan tèt peyi a. E vwala merci beaucoup la famille kòm toujou on maximum de kòmantè on maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.